Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon bagay yo pa bon menm nan peyi dayiti mesye fantom 509 yo pran lari yon premye eleman enfòmasyon fè kwè la polis anvi bay yon repons e finalman la polis alò estrikti sa ki nan la polis li menm li pase a laksyon. Nou sòm le jedi 26 janvye 2023, ebyen polisye sa yo menm yo pran lari. Polisye yo pran lari, genyen 2 kòz ki lakòz polisye sa yo menm yo pran lari. Premyè kòz la se le fèt ke genyen 3 polisye ki tonbe nan yon sitiyasyon difisil e se nèg vitelòm yo ki touye polisye sa yo. Nou te gen chans wè sa nan yon videyo yè kote ke ebyen. Sendika lapolis, moun ki te nan Fantom 509, yo mete pye yo atè a, yo vin nan komisarya Petyonvil. N ap gen chans pou nou eksplike ou sa e n ap vini avèk videyo pou ou pou kapab konprann pi byen. Men ekoute, dezyèm koz lan, se fason polisye yo tonbe nan operasyon ki t al mennen nan Lyancourt, nan departeman de l'Artibonite. Nou wè sak pase. Bandi touye polisye, bandi ap filme polisye, paske ekoute byen nan kad batay, lè wal batay avèk yon enmi, ou pa gen dwa kite kadav frè dam ou sou teritwa enmi an. Men polisye sa yo pat gen le chwa ke kouri. Kouri, yo pat kab fè lòt bagay ke sa paske yo tap mezire yo ak yon advèsè ki pi pwisan pase yo. Yo t ap mezire yo avèk yon advèsè ki gen pi gwo zam nan men yo. Yo t ap mezire yo avèk yon advèsè ki genyen plis minisyon. Yo oblije, avèk anpil jèn ki te kadav sa yo nan men bandi yo, e bandi yo yo menm, m ta kapab di nan yon tèm, y ap krache sou kadav polisye sa yo. Waw! Kèl desepsyon! Kèl imilyasyon! Kèl orè! Pa gen mo pou kalifye sa k pase a. Wi, pa gen mo. Men ekoute, apre tou sa, se revòlte pou polisye yo revòlte. Ebyen, dan la matine di jedi, polisye yo mete pye yo atè an granmoun. Polisye yo kòmanse nan Pòtoprens, yo pran Dèlma, yo pran Petyonvil. 3 kote sa yo m ta kapab di sanse prèske bloke paske lekòl prèske pa fonksyone, gen anpil enstitisyon ki pa fonksyone e nèg yo nan lari an y ap veye machin ofisyèl. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen deja gen machin ki pase anba dife. Y ap chache ofisyèl yo Pou yo kapab demaske yo. Ebyen, pou anpil moun li te lè li te tan pou ke lapolis li menm li reveye l konsa. Pou anpil moun li te lè li te tan pou ke nèg ki entèg nan lapolis lan asime responsabilite yo paske se yon peyi ki an debandad, tout moun deside fè sa yo vle. E fòk tout moun fè sa yo vle pou ke bagay yo kapab korije. Paske, ekoute byen, lè gen yon bagay ki ap mal mache, aparaman, fòk li gen yon gwo pwoblèm. Pa egzanp, si w gen yon machin nan men w, machin nan di w li bezwen sèvis, ou pa ba l sèvis, anben ki sa k pase? L ap rive yon lè l pap ka stat, e lè l pap ka stat, w ap oblije voye l nan yon mezon, oubyen al jwenn yon mekanisyen pou kapab repare l. Ebyen, se sa k rive la pou Ayiti. Ayiti di li pa kapab ankò. Polisye ki entèg yo di yo pa kapab ankò. Yo pa janm tande yo. Ebyen kounya la a, yo oblije frape pye yo atè a pou ke otorite yo ka tande yo. Poukisa polisye yo pa fè plis? Ben wi, se sa anpil moun panse. Poukisa nèg yo pa asyeje anpil gwo enstitisyon nan peyi a la a pou ke anfen Leta a li menm. la deside pou l fè yon bagay. Paske nou pa kapab ap voye nèg yo nan operasyon, epi se voye pou n ap voye yo al mouri. E lè yo mouri, se bandi k ap fè foto yo, bandi ap imilye yo. N ap gen tan pou n tounen sou koze sila, men kèk ti videyo. Kòman sa te ye nan Pòtoprens? Paske nèg y ap voye gaz, y ap voye bal, bagay la te vrèman, vrèman rèd. Eske nap kitem mouri nou pa vin potem sekou poum kite ti bebe 3 mwam nan anvanl mouri pandan lap goumen a nèg yo anlè a nou gen lòt lòt lòt lòt nou gen nou gen lòt kòlèg nou ankò jeral Kounya la sa pou konprann nan kad omaj sila a nou ta pral gen chans wè Yanick ki li menm yon ansyen polisye. Sou Léon Charles. Fantom 509 te gen anpil revandikasyon e tanzantan yo te mete pye yo atè a. Men Leon Charles an pèsòn li te vle kraze estrikti sila. E aparaman li te pase alaksyon paske nan dènye pote boure ki te fèt, Leon Charles te mete pye l atè a an pèsòn e Leon Charles pase menòt nan men yon sitwayen yo te arete e li di se mwen Leon Charles ki arete w. Leon Charles te menm ap tire tou. Eske nou konprann? Donk jounen jodi a la a, gen anpil polisye ki te mete kò yo a kouvè. Y konpri Yanick. Meyer nou te gen chans wè li, ki te vin bay polisye yo anpil kouraj paske li menm li konsidere tèt li kòm manman polisye yo. Ki ka di non! Nan savann nan, pa ka se sèl polisye sèlman k ap viktim tout sa l ap viktim la. Nou mande pou mwen jodi an m vin jwenn nou. Konprann? 800 mil pou san moral la dwe ye. Byen ke m konnen l a 1 jodi an. Donk se nan optik sa ke mwen la jodi an. Euh, m ap di polisye yo ke yo pa pou kont yo. Mwen toujou prezan, mwen toujou la. Mwen tande doleyans yo, mwen pa dòmi sou doleyans yo. Donk euh, m ap toujou la, itilize oram pou m kapab pale avèk polisye yo, pale avèk moun ki dwe tande polisye yo. Paske polisye yo trè vilnerab. Lage polisye yo nan savann san akonpanyeman. Polisye yo santi yo pou kont yo. Polisye yo pa santi yo an konfyans. Paske lè gen yon sèf de twoup, fòk polisye a li menm li santi ke li an konfyans avèk moun ki responsab li. Donk jodi an, bakad lapolis lan pa gen konfyans sa jodi. E nou menm, anndan enstitisyon an, asavwa polisye yo, Yo sipoze sere lè ran pou yo bay pinga pou yo di nou menm nou pap mouri ne pot koman ankò. Donk mwen vreman te apresye sa paske yo vreman mande pou mwen donk mwen fini. Mwen sepatize man seman avèk yo e m konprann fistrasyon yo. Mwen konprann detres yo donk an tanke yon manman pou yo m pa ta ka rete endiferan sa ke m pa ta ka rete endiferan sa ke mwen pa ta ka jwenn. Paske yo fri bra yo ban mwen mwen te oblije fè lè nesesè. Donk si moral yon polisye ki pote zam a 1, sa vle di atann nou a nenpòt ki evantyèl. Peyi a dwe atann yo a nenpòt ki evantyèl. Se pa mwen ki di l, selon sosyològ yo, selon psikològ yo, moral polisye yo a 1. Sa vle di tout kondisyon reyini pou polisye yo menm yo. komèt dè zekàn an dè enstitisyon. Jodi an, m ap kite lapolis la sou nòt sa. Depi w ap panse a moun k ap gen pou jije w, pou w aji, ou p ap janm twouve w nan obligasyon pou w repouse aksyon malonèt ke w ap sibi. Donk polisye yo dwe konprann jwèt tout sivis, jwèt mèt dam. Ke moun ki gen vis ap jwe ansanm avèk yo. Paske fòs la se yo, se yo menm ki fòs la, e pa gen moun ki ka kanpe devan fòs la. Donk mwen vle ke chak grenn polisye ki nan lari an mete sa nan tèt yo. Jodi an, yo pa pou kont yo. Mwen menm pèsonèlman, mwen la. Antan ke premye kòdolatris jeneral, premye sendika anndan lapolis la, jodi an, mwen te pase wè tout polisye nan komisarya Pétion-Ville. E m trè kontan pou akèy chalere ke yo ban mwen. E m santi m vrèman fyè e m ap toujou bò kote yo san mank. Mèsi. Men te genyen 2 sendika ki fè deplasman nan kad aktivite sila. Sendika pwòch de lapolis e sendika ki di li menm ke se batay lari an li t ap fè. E nèg sa yo menm yo toujou la. Nou la, se lakou a. Nou nan komisarya Petyonvil la. Se jis pou nou vin depoze yon jèn flè an memwa. 4 polisye nou konsidere kòm de ewo ki kanpe nan kad travay yo nan misyon yo jou ki te vandredi 20 janvye 2022 a. Se vrèman di, se vrèman douloure pou polisye yo e pou fanmi polisye yo tou. Nou te twouve ke li nesesè pou nou vini jodi a la pou nou rankontre avèk kòlèg yo, pou nou pale ansanm avèk yo, pataje. pèn nan ansanm avèk yo, se pou sa ki fè ke nou la jodi a la pou nou di polisye yo ke Sinapwa ansanm avèk yo, e nou voye senpati nou tou bay fanmi ak zanmi polisye ki viktim nan kad alò de sak ki pase a, ki vrèman di, se de bagay ke nou menm o nivo Sinapwa nou kondane jan ke polisye yo mouri a, e nou toujou konn di l. Fòk gen des ankèt ki mennen pou yo jwenn kiyès moun ki te enplike ou pa nan sa ki pase a la paske m pa kwè ke polisye yo te kapab pote tèt yo ale, polis yo avèk pwòp gri yo te kapab pran machin, pran zam pou yo ale e ki koz ke yo mouri. E nou konnen gen anpil nan polisye sa yo sitou gen youn ki kite yon timoun 3 mwa, gen lòt ki kite lòt timoun ankò kidonk se vrèman se vrèman tris. E answit tou, nou konnen ke gen yon delegasyon k ap sot nan direksyon jeneral lapolis ki ap vini la pou rankontre avèk polisye yo, pou chita ansanm avèk yo, pou anfèt pran doleyans polisye yo. Synapoh al la tou pou asiste, paske kote ki gen diskisyon pou enterè polisye, pou avantay pou polisye yo, nou la pou nou menm, pou nou tande, pou nou tande kisa polisye Petyonvil yo pral pwopoze avèk. e eta majò lapolis la e nou kwè ke li te enpòtan pou delegasyon sa te vini e nou remèsye tou polisye Petyonvil yo pou konpreyansyon yo ki konprann ke jodi a lè gon pwoblèm pou nou rezoud li fòk nou chita fòk nou dyaloge pou nou kapab rezoud li se a felisite pou konpòteman polisye Petyonvil yo. e tou nou di ke bravo tou a delegasyon an ki ap vini la pou pran doleyans nou polisye yo pou yo gade ki sa ki kapab fèt pa rapò avèk sa ki pase a. Men kò polisye sa yo, yo jwenn yo ou byen? Bon, nou konnen ke gen 3 kò polisye ke yo jwenn le menm jou, gen youn ki jiska prezan ke yo pa janm jwenn li. Kidonk nou kwè ke jodi a la polisye sa yo se pa sa ke nou te swete, se de polisye ki te jwenn yon antèman dign e nou pral pwopoze o nivo Senapo a fòk drapo peyi a an bèn jou antèman mesye sa yo. Men deja pou ane a 8 polisye deja pèdi lavi yo e chif la ap ogmante. Konparativman avèk ane pase ki te gen plis ke 52, ki sa k koz polisye yo vin ap viktim konsa? Bon, mwen m panse ke aktyèlman la nou nan yon kontèks ki ekstrèman difisil, nou an dèy pa rapò ak ki sa k pase la, bon, nou konnen ke polisye yo ap mouri, men m panse ke trè, trè byento n ap genyen pou nou pale sou sa, men aktyèlman la, jodia la, nou. Sanse an dèy, 4 polisye mouri, kidonk gen de bagay ke nou ap jere an atandan ke gen de repons ke nou bay pa rapò. Sinapo a pale avèk fanmi polisye sa yo? Wi, nou te gen chans pale avèk de twa, byenke nou poko fin wè tout, men gen de diskisyon kap fèt pou nou kapab wè tout fanmi yo. Men nap pote solidarite yo avèk yo? Non, men ou konnen ke depi yon polisye viktim ke Sinapo a toujou. Li pote solidarite l swa avèk polisye a oubyen avèk fanmi an. Ok, mèsi. Plis enfòmasyon pou konnen kijan sa te ye, kisa ki pase. Donk, yè, nou te la yè, jodi an, nou la ankò. Nou. Nou te vin akonpanye polisye yo e n ap di nou la a ke SPNH 17, nan moman m ap pale a la sèvis de kominikasyon, sekretarya SPNH 17 de konsè avèk avoka nou yo, yo ap pral ekri enspeksyon jeneral pou mande. pou pran mezi kontre komisè Alade ki te responsab komisarya e DDO DDO 1 non sèlman pou yo retire yo de responsabilite yo e dezyèmman fòk genyen de suit Pa gen youn ki te vle pote sekou. Lòt polisye ki te la ki pa t menm t ap travay, ki vin la, ki tande bagay la, ki vini pou vin bay polisye yo èd pou al retire yo. M p ap janm kapab bliye fraz sa, deklarasyon Luc Eliezer t ap di polisye yo, Mesye, m konnen nou konn batay, m konnen nou ka batay. Mwen genyen yon timoun ki genyen 3 mwa. Èske n ap kite m mouri, mesye? Vin ede m non. Men nèg yo ap avanse sou nou, men yo anvayi nou. Ebyen. Komisè Aladin pat vle bay zam pou mesye yo al sove nèg yo. Le plus triste nan tout sa, se ke li ale nan armuerie an, li ouvè kazye pou l montre ke pa gen zam. Lè polisye yo ap pèsiste, pèsiste, pèsiste, se lè sa a l al ouvè machin li, e machin li te genyen 5 zam ladan l. 5 fizi, 5 am long, 5 manch long. Tout minisyon ladan l. Ki donk, li kite polisye yo mouri. Sa vle di ke non sèlman li fè, li komèt enfraksyon paske li pa t al ede polisye yo, li pa t pote sekou avèk polisye yo, ki se frè dam yo. E yo di nou akademi. Ou te mèt pa an inifòm, ou nan lari, ou jwenn yon moun ki gen bezwen yon èd, etanke polisye fò w ba l èd, fò w pote l asistans. Ou pa pote l asistans se yon enfraksyon ke li ye. Li komèt enfraksyon an, sa fè youn. E dezyèmman, lefèt ke zam yo te nan machin nan, li pa t vle bay yo, se yon ak de konplisite. Kidonk, nou menm andedan SPNH 17, nou mande e n ap. Nou kòmanse ap ekri la nan moman an, enspeksyon jeneral non sèlman pou sezi dosye a e dezyèmman pran mezi kontre tou lè 2 responsab sa yo ki se CPA e DDO. Pou sa pa nan nivo l. Ok sa se nan nivo nan pi wo nivo enstitisyon an. Ok. Bon DG te voye reprezantan l, reprezantan yo vin la, yo tande doleyans lan e doleyans yo. E polisye yo toujou rete mordikis. Paske yo di ke e nou menm nan nivo SPNH 17 avèk yo de konsè avèk polisye yo nou akòde enstitisyon an. Gen dè gòy, yo gen fristrasyon, wè sa m di w lan, men sa pa ka anpeche ke pou yo fè devwa yo, ok, fòk yo fè devwa yo. Sa ka rive ke nou tèlman ap kriye, nou tèlman ap mande, nou tèlman ap di, men ki pwoblèm nou gen, men sa n bezwen, men sa n bezwen, sa n bezwen pa okipe nou, kounye a n kapab chwazi e pran desizyon swa pou. Pou kanpe travay pandan yon sèten tan, la ankò tout enstitisyon pa p ka kanpe travay ok, donk l ap fèt gratyèlman jiskase l ka rive a 100 pousan si yo okipe nou. Si 3 jou a pase anyen pa fèt? 3 jou a pase anyen pa fèt, de konsè avèk polisye yo n ap toujou rete avèk polisye yo, n ap pran lòt nivo. Jodi a se komisarya ki rete inaktif, se polisye yo ki pa al travay, ki pa ka pran lari pou yo fristre. Baz yo gen efektif. Ok, lè m di baz yo, se ta di tout inite yo gen efektif. Donk, se yon pwoblèm ki pli wo, ki rete o nivo de wo eta majò lan. Apre vizit sa w fè a, kòman w wè moral polisye yo? Ya, se sa k fè, se loun dè rezon. Yo te di, se loun dè rezon ki fè ke. Ehe. 1 yap pran yap 1 janm soti talè a yo sipoze dechaje yo de responsablite yo te dede yo ou pa dede yo ankò te sepe la ou pa ka sepe ankò sa se youn e dezyèman fò y ale enspeksyon jeneral enspeksyon jeneral la fin fè sal gen pou l fè nan nivo l paske fòk fòk ke e e e administrativman bagay yo fèt e e e e fòk ke e desizyon entèn yo yo pran ok. Izolman an pa byen konnen. Apre sa, apre sa, jan m sot di an, selon sa lalwa li menm li prevwa, konplisite e answit refi dapòte dasistans a yn pèsòn an danje, si pou l ale penitansye, fòk li ale penitansye. E se pou sa n ap fè operasyon. Wi, te gen operasyon. Te gen operasyon. Ok? Et sesi, nou te di l yè, nou te di l yè, e. E sak fè nou sitou mande pou komisè lan li kapab kloure paske Klass Stanis li te an kominikasyon pèmanans avè l sou yon nimewo vin 37 ki fini pa vin 37 li te an kominikasyon avè l donk kounya la pou y ap fè de echapatwa pou y ap retire kò yo pou yo di ke yo pa te operasyon se te afè pèsonèl yo e menm si se te afè pèsonèl yo. Eske yon polisye pa gen dwa al pote asistans avèk yon polisye ki an danje? Bon nou ka pote asistans avèk de sitwayen, nenpòt ki sitwayen ka pote asistans avèk yon sitwayen parèy li an ki an danje. Kan etil de yon polisye parèy, yon polisye avèk yon lòt polisye? Aprè sa ki rive a, kòman ou wè moral polisye yo? Ò, se te yon operasyon bèl e byen planifye. Aprè sa ki rive a, kòman ou wè moral polisye yo? Moral yo a zewo paske. kap fè e defè nan peyi sa.